Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon sitiyasyon konplike o nivo de zòn bon repo sa se mesaj ki rive jwenn mwen pou jounen 18 avril 2023 nan moman nap anrejistre emisyon sa gen yon mesaj ki vin jwenn nou ki di bon repo gang ap pete bal nan zòn koray ak jerizalèm depi 5 è nan maten Moun yo mande sekou lapolis nasyonal Dayiti a midi 34 minit sitiyasyon an toujou konplike nan pi gwo bidonvil peyi a ki se Site Solèy ekoute 2 kote sa yo ebyen se aktyalite y ap fè mwen wè yon videyo videyo sa m kapab gen chans pataje li ansanm avèk nou se yon videyo ki dire 30 segond. Se o nivo de la zòn de Kanaan byen sur, ou byen sou wout pou ale nan Kanaan. M ap gade pou m wè on seri de moun ki avèk valiz nan do yo, y avèk kèk ti kichòy nan men yo, moun k ap kite zòn. Moun bandi ap fòse kite zòn. Men ou konnen, sa ki touche m nan videyo sila a, se paske mwen wè moun sa yo akonpanye ak timoun. Pandan timoun. Sa yo nan men moun yo, ebyen bal ap file agoch adwat. Ou ta kapab imajine kòmsi timoun sa yo ki yo menm tou ap viv yon sitiyasyon kawotik konsa. Bagay la twò rèd nan peyi Dayiti mesye. Bagay la twò rèd. Kòmsi pou tande rezònman, krepitman bal sa yo, kòmsi timoun setan, uitan ap viv yo menm jan avèk granmoun. Konprann byen wi! Timoun sa yo k ap viv sitiyasyon an menm jan avèk granmoun. Kisa ki ap rete nan lespri timoun sa yo? Èske daprè nou menm timoun sa yo p ap sikatrize? Mezanmi, bagay la twò rèd nan peyi Dayiti. Gang Kanaran, gang lòt kote, an nou bay popilasyon an yon chans. An nou bay popilasyon an yon chans non souple. Fò m di nou byen ke zòn Douyar la, mwen m te di nou sa deja wi. M te di nou, se deja yon zòn pou nou mete yon gwo pwen wouj sou li. Si n pa bezwen, pa kouri al pase nan zòn sa konsa konsa. Konprann byen wi, paske gen alèt sou wout sila. Dèzòm lourdeman ame, yo menm antre nan vòlè kamyon depi kèk tan o nivo de kafou Douya pou kouwèlye la. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg sa yo ta kache nan simetyè lan. Epi a chak fwa malfini sa yo wè poul yo pote boure. Yo di nou pou nou evite zòn kafou douya a pwiske zòn sa a se yon zòn enfranchisab. Kiyès k ap frape nan zòn sa a? Se G9. Eske mesaj sa a li pa rive nan zòrèy Babekyou? Puiske se Barbecue ki toujou ap di ke ebyen lekip dont il est membre pa konn vòlè, pa konn fè kidnaping. E poutan Carrefour Douyar se yon veritable terrain de chasse. Kiyès kap chase nan zòn sa souple? Nèg Gabriel yo? Lapolis kap chase? M pa vle di G9 paske Barbecue di G9 pa konn vòlè. G9 pa konn fè kidnaping. Nap swiv. Paske la gen plizyè kamyon ki detounen. Gen plizyè trelè nèg yo vòlè. O pwen ke gen afwontman avèk lapolis nasyonal. Poukisa batay sa yo? Ki enterè ki te genyen la pou nèg yo ap pete kout bal ansanm avèk lapolis nan zòn nan? Donk, jiskaprezan, Babekyou kapab toujou di ho e fò ke mesye G9 yo pa vòlè. yo pa kidnapè. Mwen gen yon video ki dure 6 minit e 1 segond, mwen te deja lage li e m swete ke plis moun gade video sa se sak fè map pèmèt ke nou lage li ankò. Se 1 couple ki yo menm pèdi tout avwa yo paske dife pase li boule kay yo. Ti sa yo te genyen pase anba dife. Gen yon bon samariten ki ba yo fè la desant lakay yo. Men il se trouve ke yo paka rete ankò paske Bandi ap fè lalwa. Gade nan kisa pèp ayisyen tonbe jounen jodi a. E nan ki sikonstans kay ou te boule? Nan sikonstans kay mwen boule? Wi. Kay mwen boule, te gen tire. Mwen te toujou rete nan zòn nan. M te konn al vire, m pa ka al vire ankò. Vin gen tire, m pa ka al lavil. M pa gen anyen pou m bay pitit la, gen de fwa pitit la fè jounen konsa. E kache nou kache kò nou anndan, m pa ka ret anndan kay pa m nan. E yon moun ki gen bòn volonte ki te ban nou fè yon adesant anndan yon kay, anndan yon kay dal. Kounye a, yon samdi, tire tire, pandan nèg yo vin antre yo mete dife, menm kote a m pran pitit mwen anpi atè. Tou sal, m pa t gen anyen. Ni mwen menm, ni mari m, nou tout te pye ate. Nou kouri. M vin ateri Klèsin. Lè m rive Klèsin, yon moun ki ban m fè a desann lakay li. Kounye a m wè apa lakay pa gran moun, m tounen pou m vin gade sa k ap fèt. A ok. Se ki kote w ap viv kounye a? Mwen menm? La m ap viv wi, a desann m fè pa yon moun. Ah ok. Sa vle di depi lè gè a se la desant wap fè, kòman nou manje e tou sa. Moun ki gen, lè moun pase, gen moun ki konn pase yo wèm avèk pitit la sou ponyèt mwen yo konn banm yon 50 dola ou 100 dola. Men kisa ou te konn vann, ou di ou te konn pran lari an? Mwen te konn desann lavil, mwen te konn al vann ti kawòt, ti tomat. Ok men timoun nan yo menm yo pral lekòl? Pitit la pa ka al lekòl tout bagay li yo boule menm rad sou pol boule. Men nou wè kounyea espas la vid, nou wè tòl yo atè a e nou pa konte fè anyen pou nou ka rekonstwi kay la. Kay la se pa pou mwen l te non se afè moun l te afè moun. Men kisa mèt kay la di nou lè kay la boule? Met kala yo kot di nou ye. Yo la kot di nou ye? Non. Sa vle di nan moman la nou pa gen kote pou nou domi? Non. Nan la ri a. E lè lapli tonbe, lè son? Lè lapli tonbe, kote e son plas anlè a m konn domi lè lapli tonbe. Pa gen prela, pa gen anyen m cheche ate a, m kouche. Ok, ou di ou te anfèmen kala, konbyen tan ou te gentan gen la nan moman ou te ye? M te fè nan pòt 3 zan ak peye. Ok, men nan peryòd la, fèm nan ta pral bout? Non. M te fenk peye. Maladi 27 an. Pale fò pou m. Mwen gen yon sèl pitit ak madanm mwen. Epi pa 17 an mwen tap viv la epi atak bèlè a, nèg bèlè a, nèg solino. Nèg yo arive boule kay mwen jis map viv nan sitiyasyon ki difisil. Mwen map viv nan sitiyasyon ki difisil akoz map dòmi nan lari a madanm mwen ak pitit mwen. So mwen ta vle ke pou yon moun ki otorite jis yon moun ki te ka fè yon bagay mwen. Jis fè l mwen pa neglije fè l mwen paske map viv yon sitiyasyon ki trajik ki difisil tou an menm tan. Ok depi atak la wap domi nan lari se ki bò? Sou fò nasyonal dèyè kazèn la sou fò. Men di nou oparavan ki aktivite ou te konn mennen tout sa? Mwen menm se bòs mason m ye, ou konnen depi peyi a konsa komsi pa gen travay komsi. Yon jou konsa, konprann? So, pawòl mwen te m ba yo trè difisil pou mwen. Ok, konbyen pitit ou gen ou di? 2 pitit. Kòman ou fè pou ou viv ansanm ak yo pandan peryòd difisil sa a? Bon, kanmenm nou viv, ou konprann? Kanmenm nou viv. Konnen depi Ayisyen nou, nou reziyen nou. Nou nan peyi nou, nou konnen jan sa ye kanmenm. Map viv. E madanm ou kote li kisal fè li pa gen komès tout sa. Non li pa gen komès. Men nan moman gè a te eklate a ou di kay ou boule ou pat rive sove anyen nan kay la? Non mpa rive sove anyen sof msoti a rad sou kòm sèlman ni madanm mwen ni pitit mwen. Men ki gwoup ou di ki boule kay ou a? Ant lè 2 gwoup gang yo, ant nèg bèlè a nèg solino, kay mwen arive boule men m pa gen la diferans antre yo menm pyès. Paske lè a mwen te jis sove m pat ka rete. Ou pat ka rete? Wi men madanm mwen. Ok. E apre sa, kisa w ap mande otorite yo dirèkteman? Bon, jis, m pa ka dòmi nan lari a, jis m ap mande moun ki, moun ki gen bòn volonte, si yo ka fè yon bagay mwen, fè yon bagay mwen, paske m pa ka ret nan lari a. Se kòmsi lè lapli, e lè lapli a pase, moun ap soti dòmi, kèk bon bagay sa yo. M ap viv nan yon sitiyasyon difisil. Ou di ou se bòs mason? Men si tout fwa yon moun ta gon chantye ki ouvè, pwiske ou se yon pwofesyonèl, ou pa gon nimewo telefòn, ou kapab lese pou ou kapab.